Mwen kontan ansanm avè n prezante n dènye enfòmasyon yo Bonjou bonswa tout moun byenvini m kontan ansanm avè n ou sou rezo enfòmasyon Sofia TV 83 gwo rezo a pa mande m koze pawòl la gentan tonbe depi m konnen Lèzetazini ak Kanada fin fikse yo sou plizyè otorite ann Ayiti kote yo vse lage sanksyon an veti an vwala dèyè anpil otorite ladann yo Jodi a la, anpil pawòl ap pale koze a gentan pran lari, yo pral mare Rony Celestin, Gary Boudon ak Gracia Delva anpil lòt ankò ki gen non yo kap naje nan lis 800 moun Kanada gentan mete deyò a kòm kwa yo pral mete yo anba kòd. 13 pèsonalite gentan soti e pèp la gentan konnen non yo, 3 boujwa, 2 ansyen prezidan, plizyè senatè ak depite, fwa sa a Yo pral mache pran jij ak lòt moun jounalis ankò selon sa yo fè konnen bagay yo gentan anpil anpil nèg Etazini ak Kanada deja pase Ariel lòd pou pa kite youn nan moun nan gouvènman l yo soti san l pa konnen e bagay sa kòmanse bay gwo vant pase pou lenstan Ti Jan fè revelasyon pi rèd nouvèl yo s tonbe pi di Pi move, Maten Deba lage nouvèl la. Antretan kite m kite n ak revelasyon sa yo ti jan frape ankò, Rony Celestin pa twò lontan mare e sa l fè konnen yo tou, Gary Bodeau ak anpil lòt ankò pral anba kòd nan jou yo. Rete konekte ansanm avè n, sonje abòne, plis detay ak enfòmasyon se kounye a sou chanèl la, men antretan lòt nouvèl ap vini, banm kite n a ti jan pou plis detay. Yo pa mare mason bon biznis. Ya pran fout bagay li genyen tout kote bagay sa yo ka sou. A mason mwen bezwen mason. Ya pran tout bagay li genyen nèt. Yo pran wi yo ban li yon manti maksyonè ansanm avèl gason li voye ti bogos tout bagay yo sou non maksyonè. Maksyonè gen pwoblèm tout gason. Yon pwoblèm, mwen mwen pwoblèm, mwen mwen pwoblèm mwen menm. Ok, apre mondyal la? Se sa gason. Ok. Ki pwoblèm sa yo konsa? Mwen vòt kòde, mwen vòt kòde. Wè vòt kòde. Mwen vòt kòde, ki pral pran lanri, pral pran yon lòbèy. Ok. Yon lòbèy nan lanri. A bon, vòt kòde ki pral pran lòbèy. Mwen vòt kòde. Mi vòt kòde, mi pran lanri. Ok. Fòk anpil moun mouri. Fòk anpil moun mouri? Yap tann nou anpil. Mwen fout radote gad. Yap tann nou anpil moun mouri gason. Yap tann gen anpil moun ki mouri. Wi gason. Donk sa m te di nan maten deba Josue donk wè son verite. Yap tann nou anpil moun tonbe pasi pala. Ok. Epi gen ti bagay anba anba anba. Yo wè yo nan konplo pou marabou kapab bidip bidip li. Gason Kris gen yon moun ki vin kote li. Mwen wi. Oh, gason Kris. Li mwen mòd potestan. Donk se pa fò e antant. Mwen mòd potestan. Gason Kris. Gason Kris. Se pa fò. Gason Kris. Gason Kris. Li gen bibli nan men kounya. Ok li pran biblik. Gason kris la se frè kris. Donk li li li li li li. Men men gason kris la avèk yon bib nan menl. Nap kòmande. Ok. Men eske eske antant la sa mwen ki rive la lap dire gade pou wè mwen. Fon gade fon gade fon gade mwen. Eske ou wè lap dire. Lap kenbe. Bouda nini. Men omwen lap rete pou fen ane a. Mwen gason. Nan mwen jan jan si danbe. Kaka mwen mouye nèt nan peyi an. Aprè 6 janvye. Tou lòbèy gadon mwen mwen sa pase blan an pale an gason. Li fin nan yon ti bagay anba anba. Voye isi. Bay yon ti koute. Yon ti kout fèt. Anba li la. Bay. Se li menm. Donk tou sa k pral fèt la se blan k pral fè l? Wi gason. Donk sa n t ap di lòt maten an ke debi ane a li pral trè difisil pou Ayiti. Tout moun ki pale soti isi pou ale man nò, se gason mouko ki pou bagay, ale pale avèk vakabon yo. Ale pale avèk tout moun nèt nèt nèt, se gason mouko ki pou sere pale avèk imam, pale avèk moun isi, moun isi, moun isi, ay se ou yo fè konfyans. Menm lè gason mouko pa mele avèk vakabon bagay, men se gason mouko y ap tande. Monvision pou chanjman m wè la mwen konviksyon pou chanjman gason mouko gason mouko ta sipoze voye gason gason gason magonom gason magonom konviksyon pou chanjman pou ale radote avèk gason pou remete mete ti bagay atè ti bagay bidip bidip atè epi kounya pou koze rege pa fout nan tripotay non gason ou fin pale ti jan e wap pale wap pale wap pale. 7 fevriye sak ka pase nan peyi a? Ki sak ka pase? Gason maryel, gason maryel. Pral gon lòt gouvènman. Pral gon lòt gouvènman? Donk Ariel Henry pa prale, la pla toujou. Gason maryel, gason maryel pral mete. Gen negosyason pral òganize gason. Men konpè blan Konpè blan je vèt Yo dèyè bagay gason men bren Ok Oh le bren Prezidan kou de kasasyon Eske matisan jodi a Li libere Eske jodi a Moun kapab monte desann matisan E si gen de moun matisan ki kapab enfòme n sou sa donk enfòme n san pwoblèm Wisly si ou pratikman donk e ka fè yon rive oubyen e chèche enfòmasyon pou nou nou ta byen renmen konnen donk kòman sitiyasyon ye la nan moman n ap pale a la madam mesye avan ti sa ok alò e alò poukisa se kounya gen antant sa a poukisa se kounya gen antant sa a. Alò lè w di kounye a fò n di gen sanksyon k ap pran kont ansanm de. Sanksyon ap pran e poukisa se tout swit apre larestasyon de Joel Karoly tou e pou wè gon antant ki vin ap pran la. Madan mesye fò n konprann. Paske pa bliye ke, madam, mesye, mwen an politik, m toujou di l nan emisyon Maten Deba, pa janm gen anyen ki fèt pa aza. Nou pral gade kesyon sanksyon toutalè. Nou pral gade ki enpak yo ka gen pratikman, madam, mesye, sou lekonomi ayisyèn. Donk fò n al gade. E lè w di Matisan, e m kwè ke ni Izo, ni Tilapli, ni Krisla, Pyès yo ye? Se twa ti nèg. Twa nèg ki te ti malere. Jodi a ki vin gran nèg. Je yo vin kale. Men pou je yo te vin kale, yo te kòmanse yon kote. Yo te kòmanse avèk yon sektè. Gon sektè ki te di yo, men ki wout pou yo pran. Efektivman, donk, yo pran wout la vre. Men jodi a je yo kale. Alon ba mwen Mwen bay pou son pale de sektè a o pase Paske se sur ke yo menm yo pa Non kounye a yo se mèt tèt pa yo Wi Alon koneksyon yo menm avèk sektè sa avèk moun sa yo Li ka toujou la li gen dwa vin yon dil patwon patwon kounye a Men poukisa m di li toujou la paske Yo menm, kote yo ye nan twou yo a, yo pa sòti. Kòrèk. Gon seri de kontak yo pa genyen. Kòrèk, kòrèk. Kontak pou rele aletranje, di m ap fè kòmand zam, m pa kwè yo gen kontak sa yo. Kòrèk. Donk sa vle di, atachman, koneksyon, yo menm avèk sektè sa n ap pale la a, Kòrèk. li toujou la. Li ka chanje de Wi, wi, wi, wi. Petèt. Paradigme. Ou ka, kòmsi, nou ka sòti de. de solda a patron pou m tonbe avèk de moun kap kolabore kounye a. Kòrèk, kòrèk. Wala, nati yo ka chanje, nati kolaborasyon yo ka chanje, men toujou gen atachman ant de moun sa yo, de sèkantite sa yo. Donk fò nou klè sou sa, mèdam mesye. Donk politik pa gen jwèt, politik tou pa gen anyen ki fèt pa aza an politik. Ok? E m te di sa nan emisyon Maten deba. Kèlkeswa jan w vire l la, donk lokipasyon an fèt est inévitable. Li inevitab. Ou ta sezi wè gen yon groupe de soldats ki rantre la e pa yon kout zam ki tire non. Epi tout kote ki te gen zòn wouj sou yo, ki te zòn wouj, zòn de non dwa, epi tout zòn sa yo pa ti pran libere non. sa ka petèt vin mennen w nan yon nivo pou konprann ke ensekirite a, donk li te gon mèt oubyen li gon mèt. E de fèt li gon mèt. Si w ap gade konfigirasyon gang yo, kote yo, kote yo plase, kote yo ye nan peyi a, w ap wè ke gen yon sentiwon ki fèt. Jodi a se domaj w ap wè, mwen menm sa fè m lapèn pou moun Senmak, Marc-Antoine Adolphe. Sa fè m lapenn pou misye. Kòm pdg yon stasyon de radyo ak yon televizyon, ki se yon antreprenè egalman, ki te toujou fè monte desann Pòtoprens, Senmak, Pòtoprens, Senmak, jodi a la a, moun Senmak prizonye. Paske yè, bandi envesti Ponsonde, nou wè videyo yo pratikman donk sou tout rezo sosyo, bandi envesti Savyen, e pou yon moun kounye a soti Senmak pou travèse pou al Gonayiv, e. Pa fasil. Non, li pa fasil. Donk pou soti Gonayiv pou travèse Senmak, sa vle di ke moun Senmak konnya, ok, paske pon sonde, lè w di pon sonde e ou wè sa k pase Lyankou. Menm si moun Senmak ta vle pase pa Lyankou pou tonbe Mòn Kabrit pou yo vin Pòtoprens, menm si moun Gonayiv ta vle pase pa Lyankou, pa pon sonde pou tonbe Pòtoprens, yo pa kapab nan moman an. Donk Gonayiv konnya la li pratikman e li konekte avèk le Gran Nò, sa vle di on moun Gonayiv konnya se Ènri. Se Sen Michèl kou ka ale Kap Ayisyen, men Kap Ayisyen avèk anpil difikilte paske sou wout Pilbowo a ok, sou pakou la sou wout Pilbowo a madan mesye gen dè bandi ok, yo toujou wi a midi trant ya ok ya Plèzans gon pon k kraze gon pon k kraze Plèzans donk li pa fasil pou rive o Kap Ayisyen donk men sa ki pratikman peyi a madan mesye mètnan si gon antant antre. Izo ti lapli e krisla ok enben mesye si nou antann nou enben antann tou antann nou tou poun libere matisan e izo izo si ou antann nou hein e pa li ki objektif lan bon ekoute m pa konn objektif la men men peyi a si lap tande ke gon antant antre mesye sa yo pou pa tire ankò pou pa tire ankò antre yo antre yo menm donk sa vle di maintenant il faut libere matisan Fò antant lan ta fèt tou donk sou liberasyon matisan, sou debloke matisan mesye. Izo ou menm kounya ki revandike donk sa kap pase nan kanaran ya malafito libere kanaran byen ke m pap baw manti e gen anpil solda izo ki mouri la a wè nan sous pant la pè matyanda tout lapolis mennen operasyon moun kabarè bat bravo gen prè de 51 bandi bandi ant sa ki ant sa ki ki ki stope nan echanj avèk lapolis ak sa ke yo arete madam mesye mentnan lapolis kontinye ap fè travay li e yon gwo kou klòch maten pou frantz elbe e tout moun kabarè donk se bravo men jiska prezan donk kanaran li toujou rete bloke mentnan èske lapolis pral kontinye operasyon yo pou libere donk kanaran. Ok pou debloke bank Canaan m pa konnen men jodi a m panse ke lapolis ta dwe kontinye avèk seri doperasyon sa yo. Mentnan Izo si w antre nan kad yon antant ou estime ke jodi a ou pran konsyans kòm jèn gason nan peyi a e ke fò w ba yon souf a peyi a enben libere Canaan. Donk mesye si nou antann nou paske pa bliye ke yon antant antre nou menm sa vle di sa vle di ke gon konsyans ke n pran wi. Gon konsyans ke nou pran antre nou menm. Ebyen konsyans sa ke nou pran an, fò n konsyan tou ke jodi a peyi a soufri de nou anpil. Peyi a soufri de nou anpil. Donk antant ke n pran an, kòm pa gen moun ki konnen nan ki objektif antant ta pran. Men jodi a si gen yon antant efektivman antre nou, ebyen se pou n libere Matisan mesye. Libere Matisan. E antant sa tou fò n ta asire nou pran l tou avèk ti makak. ok pou libere la boule ansanm avèk avèk Thomasin 32 paske kanmenm kou vle kou pa vlel gon gon antant anfèt gon kominikasyon antre ti makak ti lapli donk fòk nou kapab jwenn yon antant tou avèk ti makak ne serès ke se pou sèt fen dane 2022 paske kanmenm kou vlel kou pa vlel ou gon peyi ki asfiksye, yon peyi ke nou kenbe nan gagann pandan tout yon ane, omwen pou 7 fen dane mesye, ok, bay peyi a sa. Libere Matisan, libere Kanaan, mwen menm wonn depi kilè m pa al Lakame Gonayiv? M preske pral m preske pral sou 1 an m pa ka al Lakame Gonayiv. M pa ka al Lakame Gonayiv paske m pa ka travèse. E ou te konn fè sa ase souvan. E m te konn fè sa ase souvan. E la kabarè avèk Akayè E gen de fwa m konn fin fè emisyon Maten Deba a inè de lapremidi, m al manje Akayè, m al manje pwason Akayè avèk zanmi nou donk Ajenò 4 pa 4. M konn al manje pwason, se la m al manje. M monte a dezè dè maten epi m rive a twazè, m pase yon bon moman avèk tout ekip mwen epi nou kite a sizè diswa. N ap rive Pòtoprens a setè trant, uitè. Dèfwa n al pran n plaj piblik. Gen de fwa nou konn al plaj piblik, n ale, nou kite Maten Deba a inè, epi n ale plaj piblik, oubyen n ale nan Wawbe, epi se la nou chita, nou manje yon pwason, epi nou retounen a setè diswa madanm mesye.